Yon dam ki rele Marie Dominique Jean Pierre ki sove a plis pase 100 mil dola meriken. Li pwomèt moun vwayaj, kòb la nan men l, paspò nan men l, l ap byen pase Repiblik Dominikèn, l ap vire nan pi gwo otèl 5 etwal yo, epi malere malerèz nan misye ap soufri. Alò sa k pase popilasyon ayisyèn an fè n konprann ke gen anpil moun k ap ouvè ajans k ap di yo ka fè paspò, fè tout bagay. Fè fòn pridan. E mwen menm ki avoka moun sa yo m gen prèske 100 moun, 100 kliyan ki viktim de Mario Dominique Jean Pierre. 100 moun. E san konte lòt moun toujou k ap rele m chak jou k ap di m yo viktim, yo viktim, yo viktim. Dezyèm pwen se konsènan konjonkti peyi a la. Kesyon batay gang ki mete popilasyon an nan soufrans entèminab. Twazyèm pwen se kesyon. Apui total ke n ap bay a mach k ap fèt dimanch 31 out, k ap soti anba vyadik lan ki pral abouti sou plas Konstitisyon an k ap monte Dèlma. Ou konnen tout moun kap sibi abu ki viktim Arnel Remy avèk avèk kabinèl toujou prè pou akonpanye yo se nan sans sa plis pase 100 moun vin kotem nan kabinè pou yon sèl dosye yon dam ki rele Marie Dominique Jean Pierre ki pran kòb nan men yo dayè dayè on ne specule pas se pa buzz nap chache se pa m pa konnen se foli m gen pou bay laprès tout dokiman yo la dayè. Tout fè avanse doit être prouvé Bien reçu E gen anpil lòt toujou, sa se kèlke Kote ke li ateste ke l resevwa kòb Paspò l nan men l Kòb li nan men l Sèvis li pa janm bay Tout demach ki fèt oprè de dam nan e joure l joure men e timoun yo l ap menase yo genyen l di l ap tire. Genyen li di lap rive sou yo kanmenm. E genyen li fè moun rele pou yo ba yo presyon pou fè bak. Marie Dominique Jean Pierre ne m'appelez pas. Mwen ap ekri m la, wap tèks mwen pa ekri m. Kòb mwen m bezwen. Kòb kliyan mwen m bezwen. 100.000 dola ameriken nan men w kale m kòb mwen. Pa rele m pa vin mande m negosye, pa rele m apa. Lè m pa wè m nan konbina moun mwen menm. Timoun yo vann tout sa yo genyen. Genyen kalandè yo vann bèf yo. Genyen ki te gen machin ki vann. Paske yo gen tan Dubai devan yo, gen tan lòt peyi devan yo. E kounye a la, lè moun nan fin pran tout kòb sa l ba ou, ou pran l ou manje l. Ou pa ba l sèvis. Kisa ou pral di moun sa a? Nou fè tout demach. Nou gen manda dèyè ou. Dcpj gen plent pou ou. Gen plis pase 50 plent ki depoze dcpj wi. Si, men mesaj map ba ou, rig la prive jwenn ou. Wap minimize tout moun. Ou pase tout moun nan betiz. Kob ou nan men w, ou trankil. Wap enjoy ou nan Repiblik Dominikèn. Dayè nou wè foto w se sou plaj ou ye. Madam sa a li menm, podyab li vin dekouraje. Wap bwè white label ki koute 200 dola meriken shot. Epi malerèz la li menm podyab. Poul jwenn yon 6 mil dola ameriken konsa ankò sa pa redi. Mwen m panse li tap pi saj si pwòch ou, fanmi ou, zanmi ou baw konsèy pou kale moun yo kòb yo. Si e pa sa nou menm nan kabinè an nou baw garanti ke nap fè tout sak nan pouvwa nou pou n arete w. E entèpòl dèyè w. Interpol deyo. E nou vin la maten an vin reprezante 100 moun ki viktim de yon ajans ki se Asuz Travel. E depa nou, nou te al nan Karayib ki te vin kòdone nou avèk Mèt Anèl ki te ki sou avoka e ki se sou dosye nou an. Maten an nou vini, vwa nou pa sifi pou kote ke pou l ta rive. Men nou te vin arive jwenn avèk laprès pou l fè mesaj la pase pou nou. De ajans sa a ke nou te nan al pran sèvis nan men l lan, kote li te pozisyone a nou te konnen se yon bagay serye ke l t ap fè. Lè n vin reyalize ke se yon konpil moun ki mete ansanm pou l vòlè. E l pa vòlè nou, li vòlè konesans avèk. Sa ke nou te travay fè. E nou vin reprezante tou, gen moun ki gen dezan, gen moun ki gen twazan, gen moun ki gen ennan. Nou menm, lè nou vin dekouvri ke dam nan pap fè vwayaj vre, se menm moun ki nan sen l ki di dam nan pa fè vwayaj. Lè m vin di, kòman l pa fè vwayaj la? Li di wi, pou li pwouve ke paspò li voye vini yo se paspò ki vid. Sa vle di ki fini, li voye yo vini nan lokal la. Lè gen moun ki vini, menm viza dominiken pou pi piti dam nan pa ka mete. Li kenbe paspò, li kenbe kòb e l ap menase nou. E l menm arive bay youn nan Timoun ki ansanm avè nou yo yon fo viza. Gwatemala. Viza pou ki bò? Pou Gwatemala. Lè ke li konnen ke nou menm, pou li menm li panse se yon pil moun ki pa gen konesans, li ale nan menm paj ke li te fin mete viza. Lè jenòm nan di ke viza ke w mete a, e pa pou li, li chanje non an. e lè lap gade lè nou voy revoyel bali ankò nou wè se nan menm paj la e li menm arive bloke nou dènye kontak m gen ansanm avèk dam sa lè ke m dil menm dil sil paka fè vwayaj li mèt remèt li dim kite pawòl mwen an pou lèm rive anbasad la ma rakonte kounya m dil ok. Epi li menm marivel dim konsa ke m tandew nan kòm map voye vin kote w m di wap voye vin kotem li di wi mnzanmi menas ou fèm nan kem pap pran ladanl map tann ou li menm arive bay manti li di mèt la konsa ke lap voye avokal li gen riz anpil li konn abitye fè sa li konn abitye di lap voye avokal vini epa vre. Madanm nan pa gen okenn avoka. Li te pran mèt Pellicier ke premye ki te sou dosye a pou fè ranbouseman. Lè mèt Pellicier wè ke dam nan pap fè okenn vwayaj, li di non, li dekline ansanm avèk dam sa, li pap fè anyen vre. Jounen jodi a nou vin la, nou vin devan laprès. Marie Dominique mpa bezw konn kote w ye silvouplè paspò yo kòb yo nap tann ou e nou baw dèle 15 pou rive nan mwa sa e si w pa potel sa w ap tann nan lap rive jwenn ou mèt ekri mèt anèl maten midi swa nou konn mesaj yo nou konn kisa w di e nou fè mèt anèl e nou fè pa gen avoka wap vin achte ou ka achte ti avoka men lè w rive la wap konnen yon avoka. De konesans, de sèvo ou pa ka achte. E n ap tann ou. Ti mesaj w ap voye maten an, w ap voye foto w, nou konnen pa gen anyen de serye ke w ap regle. Ou mèt fè sa w vle. Non pa m, se Frantz Sajan Loran. Map tann paspò yo nan men w avèk kòb yo avèk tout rès moun ke w konnen. E w pa fè bagay sa w fè a isi sèlman, ou fè l Dominiken. Timoun yo gen pou y al rele w nan jijman, ou chanje espas. Nou konn sa. Mario Dominique nou konn tout sa w ap nou plenyen. Ou mèt chanje lokal. Gen 10 mil. Dola depase pou non nenpòt 100 moun sa yo. Bon dola? Wi. Bon dola. Pou Gwatemala. Viza pa m nan pou Gwatemala. M gen 2 paspò nan men m. Donk nan tout paspò yo, nou gen konbyen paspò nou resevwa? Mwen gen 2. Pa gen oken moun ki resevwa paspò. Paspò yo nan men l avèk tout kòb la. Men ki yo ka pote bay? Merci Sando Dominique non lè ke mwen vin dil lè ke mwen vin dil konsa kilè vwayaj la ap fèt li menm dim nan yon mesaj ke paspò la ap vini nan aswè lèm dil nan demen maten m di paspò sa bloke nan wout li paka vini li dim ou mèt poze w madam map rive kote w. Ki bò ajans sa ye? Ki non l? Astuce travel li nan lokal Sans souci. Ou gen foto kriminèl sa yo? Wi. Mwen gen foto l. Li te nan lokal Sans souci a vre di. Epi sa sa map di nou te rete e kase magazen an ki te sa te stasyon gonayiv la lèt bay li chou kal te kase magazen an kounye a fanmim kòmsi yon ti jan pè yo kontribye kòmsi pou kòb sa ta rive pou kòb sa ta rive jwenn mwen si se bèf ou vann fòk di fanm ou vann tout sa te genyen wi e jiska prezan gen anpil moun nan fanmim ki doute de mwen. Yo panse yo pwese kòb la. Yo pou kele mwen. Yo panse yo pwese kòb la. Ou konn peyi a pa divisil. Gen a letranje, gen Guyane, gen. Ou konn sa m vle di? Sa vle di tan yo kidnape m, pito kòmsi yo fè yon maraton, yo fè m retire peyi. Kiyès ki te retire nou ajan sa pou al depanse tout kòb sa a pou. Trè bèl kesyon. Mwen menm pèsonèl, m pa t gen moun ki te retire m. Se sou Facebook. M te sou Facebook wè l. Wi, m pa oblije ba w manti tou. Konprann? Se pa paske m gentan m gentan fè erè a m pa ka m pa ka ba w manti pou m pase pou m pa ka ba w manti pou m pase pou pi bon. Non, m oblije m di w li jan l ye. Se sou Facebook mwen te swiv kòmantè yo, m wè gen se de bòn kòmantè, m gen m wè gen tou Mwen gen tout ki pa bon tou, konprann? Medam nan tèlman kòm si son eksperyans sa lap fè a, se aprè map dekouvri yon ta de bagay. Ki sa l ye? Ou gen dwa 20 kòmantè. Epi lè w al gade. Se fo kont. Non, lè w al gade, ou wè 6. Ou wè 6 sa k bon yo. Li efase 14 lan. Son eleman kreyòl afriken ki Sendomeng ki tèl son ekspè li an enfòmatik ki fè m dekouvri sa. Ou konprann? Dam nan tèlman konn sa lap fè. Bon, Li tèlman kòmsi gen trik lakay li, son eskolye. Gen moun ki gen viza dominiken ki resi nan men l gen 3 zan wi. 3 zan, viza dominiken wi, viza dominiken la wi, sa k pi fasil la wi. Kilè w pral dekouvri sa? M gen moun sa k nan gwoup mwen. Sèt, nou gen video sa yo la. Edmond di konsa, Edmond di konsa, li pran responsablite l pou l di dam sa son escroc li. Li pran responsablite l pou l di sa. Konprann? E jiska prezan, nou gen tout video la nèt. Nou gen tout prèv nou la nèt kote la polis la fè kidnape nou. Nou te gen premye gwoup WhatsApp ki te gen prè de yo voye, e finèb la voye yon lèt mwen pou m ta l prezante anbasad la. M sipliye dam nan, li bloke m wi sou yon lòt nimewo. M ekri l, m sipliye l pou l ban m paspò a rapidman. Li di m tann lè pakè ouvri. M tout mèt sa jis telefòn mwen. Mwen m pale avèk prèv, m pa pral fè manti. Ou konprann? Li di tann lè pakè ouvri, m ap vin pran paspò ou.